Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon e se parti fiziyad nan kwadèboukè omwen 3 mò e plizyè blese. 3 mò ak plizyè blese se bilan yon fiziyad ki fèt vandredi 2 septanm 2022 nan lokalite Latranblè. Zòn sa se nan komin Kwadèboukè e se nèg 400 mawozo yo ki ap frape. Nouvèl atak nan komin Kwadèboukè sila a kote ke endividi ame ki fè pati gang 400 mawozo tire sou yon kamyonèt. Vandredi 2 septanm nan nan lokalite La Tranblè nan Kwadèboukè omwen gen 3 moun ki pèdi lavi yo sou plas e plizyè lòt blese. Daprè yon sous nou kapab fè konfyans, kamyonèt la t ap travèse lokalite La Tranblè pou kapab ale nan Gantye. Pwoblèm, Le problème n'est pas encore résolu paske Nou toujou wè nan zòn sila a, ebyen toujou gen yon seri de atak ki ap fèt sou yon seri de moun paske m ta kapab di e rezoud pwoblèm ki gen nan Kwadèboukè an se pa di jou o landmen paske bagay la vrèman vrèman difisil. Zòn anlè sa a difisil anpil, anpil, anpil. E pòsè ke pa bliye ke e blòk 400 mawozo kontwole o nivo de kwa de bouke, gantye, tomazo. Nan 3 komin sa yo m ta kapab di gen plizyè baz. Donk pou kapab derasinen. Koze 400 mawozo a mwen m panse ke gen anpil travay ki pou fèt. Menm lè jounen jodi a lanmò san jou gen dwa pa o kòmand de manyè aktiv men ekoute a distans li kapab jere yon seri de bagay. Epi pa gen anyen ki di nou ke lanmò san jou pap fè rantre soti nan kwadèboukè. Sa vle di li kab plonje dan le silans men nèg y ap travay. Paske lè pou fè egzekisyon yo fèl. Donk se poum di nou ke anpil moun kap fè zòn sa yo fòk nou pran anpil prekosyon paske bagay la vrèman difisil anlè a. Antretan fòk mwen di nou ke la polis nasyonal dayiti nan zòn pèrnye yo entèpele yon sèten de venel senlo yo rele misye lyetna chèf gang vitelòm Inosan, se te nan dat jedi premye septanm 2022 an. Lapolis nasyonal Dayiti yon lòt fwa di li pap bese lè bra nan batay kont banditism nan peyi an, yon mannyè pou kapab plase malfra yo nan sitiyasyon difisil, moun sa yo kap chèche teworize popilasyon an. Eske se vrèman yon sòlda de Vitelòm? Paske lè lapolis arete yon moun, m gen enpresyon ke lapolis li menm tou li gen antèn. Nou konprann? La polis li gen antèn. E fòm di nou ke pandan nap pale de sitiyasyon sa ki gen anlè a la mezanmi bagay la pa bon menm menm menm menm pou moun ki ap viv nan blòk sa yo tankou tòsèl blòk idiwonn paske dènyèman m ta kapab di la polis kanpe deyò a gen anpil bal kap file anndan an e m ta kapab di popilasyon an li teorize Teyorize nan sans ke bandi ap ba yo pwoblèm yon kote paske nèg sa yo menm y ap fè e defè. Nou sipoze fè yon emisyon spesyal sou kesyon sila a paske menm kay nèg yo ap sezi. Anndan an, moun yo pa ka viv byen e lè lapolis vini ankò s on lòt pwoblèm paske lapolis nan kad operasyon l ap fè se kòmsi moun yo ap priye Pou lapolis kapab fin fè sa l ap fè a prese prese e pou kapab reprann ti aktivite ki gen anndan. Nou di ti aktivite paske pa gen anyen ankò. Se bandi yo k ap fè lalwa. Se bandi yo k ap fè disko. Se bandi yo k ap fè mizik. M ta kapab di legliz ki gen anndan an ebyen se DJ. Se aktivite bandi yo. Se nèg sa yo k ap byen pase. Se yo k fèmen, se yo k ouvri. Donk nan va konprann lò gen yon popilasyon. Ou lage l nan men bandi konsa, donk li pa gen anyen pou l fè. Lòt enfòmasyon genyen yon sèten de Delva Roges alyas Depòte. Li se manm aktif gang 5 segond ki baze nan Vilaj de Dye. Lapolis arete li vandredi 2 septanbre 2022 an. Se yon gwo kout filè daprè sa lapolis fè konnen li reyalize. E se komisarya Pòwoprens ki fè kout filè sila. Delva Rogès, anpil moun konnen sou non Depote se youn nan manb enfliyan band Izo ki ap opere nan Vilaj de Dye. Pou kouwè l ye la a, Delva Rogès plase an gard a vu pou swit nesesè yo. Genyen yon sitwayen ki voye foto sa ban mwen tou epi ki di mwen, Hum, e bon bè wi. Paske gen bagay Misye gen bagay misye te konn matisan bagay sa yo misye gen anpil bagay li te konn fè donk misye se yon bon grenn ki nan men lapolis pou kouwè l ye la ann al swiv rès aktyalite avèk kèlke militan ki yo menm pran abò Nenel Cassier pi aprè n ap retounen pou n kapab boukle. La Coalition Nationale des Signataires de l'Accord du 11 Septembre, ki regwoupe ansanm de pati politik, de zoganizasyon de baz, nou t ap swiv tout semèn nan la laprès Jan ke Nenel Cassy de konsè avèk ansyen boujwa santi k rele Redol Jeep lan, nèg yo ap planifye pou yo destablize Doktè Ariel Henry, pou yo planifye sa k rele yon soulèvman. Nenel Cassy, m gon kestyon pou ou. Ou bliye lè mwen menm Cossy David, Mackenson Eprimé, Ti Preval, tout aktè ki sou tab la travay si akò a, ou konnen se ou menm ki te o premye plan de konsè avèk Andre Michel, Majori Michel, ou te motive tout òganizasyon vin si akò 11 sektanm nan. Men apre yon desizyon ke Doktè Ariel Henry antreprann pou l mande avèk nouvo direktè dwàn nan pou l fouye tout konntenè anndan dwàn nan si yo gen zam Oubyen pou mete w nan sitiyasyon difisil. E lò Jip santi li move, li mande avèk Nènèl Kasi retire kò l nan akò 11 sektanm nan kòm esklav privilejye l. Jodi a nou menm onivo koalisyon nasyonal dè sinyatè de akò di 11 sektanm. Nou klè nan pozisyon nou, Pap gen mobilizasyon ankò anndan peyi a. Chak nan gouvènman moute, nou toujou rete nan depa gouvènman. E lè nou fè depa se enstabilite politik, nou kreye anpil lòbèy anndan peyi a. Jodi a m pa ka konprann w ap mande pou pèp la remanifeste pandan se tan Popilasyon ayisyèn nan pandan se tan ou gen moun ou ou gen a fis kòm sekretè jeneral lotri nasyonal ou gen moun ou nan direksyon jeneral polis kòm manm kabinè ou gen moun ou kòm direktè miragwàn dwàn mezanmi ou pran nou kòm enbesil jodi a nap di avèk nenel kasi reseziw dayè Lisans sa w genyen nan fè depa toutan an pap regle anyen se peyi a lap kraze. Jodi a nou menm onivo de la koalisyon nasyondal dè sinyatè de lakò di 11 sektanm nou reatache solidarite nou avèk le Doktè Ariel Henry, byen konprann wi, m pa di avèk le gouvèneman non, paske n gen anpil pwoblèm ak yon pakèt nèg anndan gouvèneman an kap piye popilasyon ayisyèn nan. Sepandan, n ap di avèk komisyon dyalòg la, se pwodui rapò a rapid pou ke sou yon baz de konsansis pou Doktè Ariel Henry kapab fòme sa k rele yon nouvo kabinè misteryèl ki pou anbwase revandikasyon mas popilè a. Jodi an lè manm Les Amis de la Presse, nou vle fè yon pale ansanm avèk mesye Gaz yo. A chak fwa leta ayisyen de konsè avèk nèg ki responsab gaz yo, yo chita ansanm pou yo kapab fè sa k rele planifye pou gaz lan te rann nan peyi a, de gon pakèt boujwa santi sou linisyativ de Renald Jeep, li pran kamyon gaz sa yo, sitèt gaz sa yo, l al vann li an Repiblik Dominikèn. Jodi a n ap di popilasyon ayisyen nou pa gen pou soulve kont Doktè Ariel Henry. E pa Doktè Ariel Henry ki pwoblèm nan, e pa li k kansè a, se boujwa santi sa yo. Se yo k moute kòb ameriken, se yo k moute lajan, se yo k moute pwodui nesesite yo tankou diri, pwa, lwil, espageti, makawoni ki fè pèp la pa ka manje. N ap di nan soulve kont pèp toutan, yon lè pèp la ap ba nou sa nou merite a, nan soulve pèp toutan, pèp la ap ba nou sa merite a. E pou fini. Nou vle pale ansanm avèk Anbasad di Kanada. N ap di Anbasad di Kanada, Leta ayisyen debloke 15 milyon dola meriken vèt, sètadi pou ke li kab achte materyèl blende avèk zam pou sekirize peyi a. Toutan se dilatwa w ap fè Ou di ou se zanmi peyi Dayiti, men al di, mwen o non de popilasyon ayisyèn nan, a travè de koalisyon nasyonal, akò 11 septanm lan. Nou vle pale avèk anbasadè Kanada, al di gouvènman lakay ou a se ipokrit. Nou mande w twòp dilatwa, se debloke materyèl yo pou ke Doktè Ariel Henry jwenn mwayen pou l bay lapolis pou sekirize peyi a. Mezanmi nou pa gen grand chose à dire. Sèlman, pèp ayisyen, nou menm, koalisyon, Nou pa nan voye moute non. Nou p ap fè pase des choses de superflu, sètadi des choses ki nan pa de valè. Sèlman, nou gen pou n envite pèp la nan yon gran siti 11 sektanm ki pral fè ankò 1 an devan la primati pou n di reatache solidarite nou. Paske, Doktè Ariel Henry gen 2 misyon. Premyèman li gen yon misyon pou l stabilize peyi a o pwen sekirite, li gen yon misyon pou l mete sa k rele konsèy elektoral sou pye, pou òganize sa k rele eleksyon kredib, onèt, pou renouvle enstitisyon etatik yo, kèk boujwa santi tankou Renold Deep ki ap envesti lajan nan nan Nip, nan Sid, nan Sidès pou yo kapab leve popilasyon kont Doktè Ariel. Nou konnen poukisa Renold Deep gen pwoblèm avèk Doktè Ariel. Se paske Doktè Ariel mete yon entèdiksyon fòmèl anndan tout dwàn yo pou yo di konntenè pap bay san yo pa fouye yo. Enben depi lè a, misye gen pwoblèm avèk Doktè Ariel. Renold Deep, nou konnen Renold Deep patisipe nan sak rele gaz, gon pakèt senatè ki an fonksyon ki ansyen senatè kap vann gaz ki gon pakèt ponp anndan peyi a. Nèg yo sa yo fè, se achte gaz la, epi yo voye gaz la al vann Repiblik Dominikèn. Paske gaz la vann 130 dola lòt bò a, 130 dola ayisyen lòt bò a. Paske gaz la vann pi chè Repiblik Dominikèn ke Ayiti. Men polisye antre nan bagay sa tou. Nan apre chak ponp polisye ap leve zam tire anlè pou l achte gaz la pou l bay revann pou li. Imajine yon polisye k ap touche 15 mil goud sou yon ti kat, k ap touche plis ke 25 mil goud lemwa Pou kounya, pou l enpeche moun ki sanble l la pa ka jwenn gaz pou l al fonksyone, pou l fè manje, pou l fè tout sa l bezwen, menm nèg ki sanble w se li k ap fè w pase mizè. M ap di Renal Deep, ou mèt envesti tout lajan w genyen pou w fè diri, mayi, lwil moute, Ou pap ka jete Doktè Ariel paske ou konn ki se nan sa w fò, se nan sa w abitye enjekte kòb ou. M pa bliye sa w te fè 2004 nan gwoup 184, m pa bliye pase w. Jodi a, m ap tande, m ap tande kèk politisyen tradisyonèl k ap di pou n kanpe dèyè barikad. M ap di atansyon. Barikad sa a se li k bay Vitelòm, barikad sa a se li k bay Timakak. Barikad sa se li k bay yon pakèt kote konsa tankou 400 mawozo. Paske nèg yo wè Doktè Ariel ap kòmanse kraze gang, nou wè sa k ap pase a 400 mawozo la a. E kouri nèg ap fè kouri, nèg n ap toke zen ansanm avè yo paske ti Magali nou renmen zen, n ap toke zen ansanm avè yo. Ebyen yo pa vle sa fèt Matisan. Yo pa vle pou yo fèl bon kout ti makak anlè a se sak pase wè nèg sa yo met pye yo atè ebyen jodi a nap di Doktè Ariel nou menm koalisyon dè sinyatè 11 septanb lan nou rete fèm e atache ansanm avèw e jodi a nap di ou gen kèlke minis lè w pran yon nèg minis minis komès minis de lenteryè li s kitel lè w pran minis jistis la dorce ki pap itil anyen nèg sa yo se pran kòb pou yo voye al fè demagòg nan lari an nou mande yo pase men nan kabinè misteryèl la men gen direktè jeneral tou lè w pran kal François ki nan ofatma pran kòb asire yo pou l fè krèy anben jodi a nou di non nou paka kite bagay la pase konsa paske sitiyasyon peyi a rive twò ba pou n nan pozisyon sa. Nèg pa di lekòl ou pral bloke lekòl. Paske madan sara yo gentan peye kòb lekòl pitit yo. Yo gentan al peye lise. Vle pa vle lekòl la ap ouvè mwad oktòb la. Fò n manyen kite pitit pèp la paske se sèl garanti pitit pèp la genyen. Se sèl garanti madan sara genyen. Se sèl garanti n genyen. Se pitit nou peye lekòl pou yo paske nou pa ka ba yo manje. Paske n gangsterize peyi a. Se poutèt sa nou menm kowalisyon an rete fèm e atache avèk doktè Ariel. Nou wè. Pandan Doktè Ariel mete entèdiksyon sa nan dwàn nan nou wè konbyen kòb nan antre plis ke 8 milya, 8 milyon de goud, 8 milya de goud nan dwàn nan. Se yon rekò. Sa pa janm konn fèt. Pandan boujwa santi yo, pandan mwa dout lan wi, pandan boujwa santi yo pa vle peye taks, pandan gon pakèt legliz ki nan vòlè, ki nan vann zam, Legliz potestan katolik ki nan vann zam ki mete nou nan pozisyon sa. Yo di a poutèt sa nou menm nou di nou rete fèm e atache avèk akò 11 septanb lan. Ti Mari pap moute, ti Pari pap desann, nou rete kole avèk akò 11 septanb lan. Banm di w, mwen sonje ke dènye tan sou Jovenel se te menm ou menm avèk moun wap denonse sa yo, se te menm ou menm ankò ki te ap mande pou pèp la pran lari pou nap mande pou bloke lekòl pou timoun pa lekòl kòman fè jounen jodi a la pou gon tèl diskou ki ki pratikman depaman avèk menm moun sa yo ki ki nan lari bèl Pou fè swit avèk sa kamarad la di a nap fè swit yon sèl kesyon te genyen de fut un tan menm moun sa yo tap jure Yon jounalis mete nan defi pou l di m m te di bloke lekòl, pa voye alpakte timoun al lekòl. On jou, yon jounalis pa ka di mwen menm Makenson Deprimé kòm pòt pawòl koalisyon pou nèg ta di ke yon jou m te di kanpe dèyè barikad. Sa poko janm egziste yon fwa nan vi m. Atansyon, jodi a popilasyon an, m t ap mande l pran lari. Se Jovenel ki gansterize peyi a, pouvwa phtk a gansterize peyi a. Anben jodi a nou di non avèk. Fòm enjerans nèg sa ap tann nan peyi a, m mande malerèz yo, manman m ki fè madan Sara, manman m ki travay kay madan m nan, avèk lòt manman k ap voye pitit yo lekòl, m di gade agoch, gade adwat, gade nèg ki nan sosyete, ki nan, ki nan sosyete sivil la, avèk nèg ki nan, k ap vann manje, k ap vann diri yo, ki enjekte kòb pou yo fè manje a vann pi chè, paske yo entèdi yo vann zam. Anben jodi a, paske yo entèdi yo vann zam, anben jodi a n di popilasyon an, gade nèg sa yo nan zye, lè m di w gade yo, gade yo nan je, anvan w pran lari. Paske nou p ap dakò pou gang pase tout kote. Jodi a e paske yo wè Ariel ap dezame gang, e sa k fè yo bezwen popilasyon vin ede yo. Pa gen anyen k ap regle, se bay pòch yo ap ede. Gen nèg la k gen pòch tout kote. Anben jodi a menm kòm militan politik, mwen menm kòm etidyan m di jodi a fòk peyi a kapab gen enstitisyon etatik nou fòk ka gen eleksyon pou peyi sa kapab devlope sou yon lòt rèy. Paske jodi a nou pa ka viv jan n ap viv la. Kote ensekirite sa rive twòp. Se pa doktè Ariel. Apa l kòmanse manyen 400 mawozo, nèg sòti gen pwoblèm paske li mete entèdiksyon pou yo fouye konntenè yo apa yo sòti pou yo leve moun kont yo. Ki popilasyon ou wè popilasyon nan lari? Gen popilasyon nan lari la? Ou tap si popilasyon tap nan lari ou tap wèm nan lari, ou tap wè Kosila vit nan lari, ou tap wè ti Preval nan lari, ou tap wè Enòk, tout mesye sa yo nan lari, ou tap wè Brinèl tout moun nan lari, menm ou menm jounalis yap kidnapè ou tap wè moun nan lari. Jodi a son kidnapin planifye li ye. Jodi a mwen menm kòm militan politik, m di nèg k pap dim barikad se avnim, paske pitit mwen fòl al lekòl. Nan kisa m byen chita, m gen yon vye bout kay kafou, mwen m gen yon vye bout kay kafou m pa ka al ladan non. Se menm nèg sa wap voye zam nan geto a wi. Se menm nèg sa kap soulve nèg parèy mwen yo wi. Se menm nèg sa ki enpeche m etidye wi. Jodi a m oblije di kawotchou se doktora m wi. M oblije di kawotchou a se memwa m wi. Sa nèg pral di m la jodi a? Jodi a nan eta n ye la, manman m pa ka al achte kwabosal. Manman m paka al achte andeyò paske tout kote yo se gang. Anben jodi a se poutèt sa n di popilasyon an, gad anwo, gad anba, Doktè Ariel ap pran responsablite l pou l met sekirite pou n fè eleksyon. Paske kon w ale konprann pa gen depite, pa gen kazèk, pa gen azèk pèsonn kote pou yo al di pou ap depanse milya de dola pou l bloke sid, pou l bloke nip, pou l bloke grandans. Sa s on dezòd. Nou mande lajistis kòm minis Dòse s on kreten, s on krab. mande l pran responsablite l pou mare nèg sa yo paske nèg sa yo vagabon yo anndan peyi a. Lè w ap dirije nan sikonstans doktè Ariel ye a m pa bezwen 3 moun m pa bezwen 2 moun paske peyi a pa gen ase de kòb Peyi a pa gen kòb pou n fè tout bagay sa yo. Pa gen kòb nou wè lekòl nou bezwen pase men nan lekòl yo. Nou bezwen pase men matisan. Nou bezwen etire fatra. Pa gen kòb kote m bezwen lòt prezidan. Fò gen eleksyon k pou fèt pou gen prezidan. Jodi a n pa ka bezwen yon 2 tèt. Doktè Ariel gen kapasite pou l dirije. Jodi a se akapare ki bezwen minis, ki bezwen direksyon jeneral, ki bezwen leve popilasyon an. Apa n enjekte kòb sou dola a, sou mache echanj lan, apa n kòmanse desann li. Jodi a n di nou menm kowalisyon n rete fèm atache avèk akò 11 septanb la. Nouvèl pwopozisyon de kowalisyon dè siyatè de lakò di 11 septanm. Lè nou estime nou gade kòman gen yon dezòd jeneralize nan afè gaz la, nou menm nou parèt avèk yon nouvèl pwopozisyon E nou pwopoze l bay gouvèneman an. Ki sa nou di? 1. Pi fò konntenè, pi fò trelè k ap bote gaz, k al pran gaz vare, yo tout gen yon lisans nan men yo, epi yo pa gen yon grenn ponp gazolin. Sa vle di chak machin yo se yon ponp gazolin anndan yon lakou fèmen. N ap mande gouvènman an kontinye fè travay la, kòmanse trake machann gaz sa yo. 2. N ap mande gouvènman an kòmanse bloke trelè gaz ki prale k ap fè trelè gaz yo ki prale kamyon gaz ki prale Santo Domingo. Pase jan yo sot di a gaz la vann mwens kòb an Ayiti li vann plis kòb. Lè ou achte gaz la isi a a nèg yo achte gaz la isi y al revann konntenè a 3 fwa pli ou se sa k fè nou pa gen gaz Se kontrebann sa kap detwi bagay Gaza. Twazyèm pwopozisyon nou fè nan afè Gaza. Nap mande leta ayisyen pou l pran 12 jou sèlman. Nou konn fè yon mwa san gaz nap pran 12 jou. Komin Dèlma ap gen 3 jou. Leta ap ranpli tout ponp. Tout ponp nèt. Epi pran yo epi fèmen yo. Pa vann gaz. Al bay Petyonvil 3 jou, bay tout moun gaz. Pòtoprens, Kafou, Kwadèboukè. Epi Leta ap sèvi on abit, l ap annik pran siflèt isi, siflèt di. Demen maten, tout gaz ap ouvri nan tout peyi a. Lè sa a, moun Petyonvil ap ret Petyonvil, moun Dèlma ap ret Dèlma, moun Kafou ap ret Kafou, chofè taksi ap rete la, chofè moto ap rete nan lokal yo. Epi, gaz la ap ouvri de 8 è, epi depi 3 è, gaz la ap fèmen. 2 mesye menm menmman parèyman pandan tout gen gaz epi leta ap kontinye kontinye mete kontinye mete jiskaske pou nou jwenn ee solisyon avèk gaz la e n ap anonse nou ankò 11 septanm ap fè akò akò a 1 an nou menm anndan koalisyon akò 11 septanm ki se yon branch ki ki detache gen sdp gen gen koalisyon Gen tout sa kap pase yo se branch sdp kap fè yo, men branch kowalisyon an li rete fidèl, li rete soude avèk pouvwa a, avèk Ariel Henry. Ay nou pa nan bagay 2 tèt, nou nan bagay yon sèl tèt, peyi a paka pou yon lòt prezidan tranzisyon ankò. Si peyi a pran yon prezidan tranzisyon, li fini nèt! se yon lòt ras moun ki pral jwi, benefisye. Ariel Henry kanpe l di w pa ka gen 2 lòt prezidan pwovizwa ankò paske nou fè anpil eksperyans ak prezidan pwovizwa, li pa ba nou anyen. Jodi a la, fòk gen yon grenn moun ki kanpe pou l òganize peyi a, met sekirite nan peyi a, desann lavichè, desann dola. Epi pou nou rive nan eleksyon jeneral, epi pou nou bay yon prezidan ki sòti anndan tout sa nou sot di yo la. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, epi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!